Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nan ti emisyon sa m pa kwè map pale anpil paske moun ki konsène a li pale men sa map di a eske se yon sòt de jimnastik ki fèt eske se yon sòt de parad ki fèt pou kapab montre ke se li ki gen rezon lotr anfas se li menm ki gen tò. Men ekoute Mwen pa vle jije yon grenn moun Mwen pa vle fè yon kòmantè sou yon grenn moun Men mwen vle mete an avan nan emisyon sila le prensip de lamitye Sa se dosye TT avèk Mikael Durandus Madam nan fè yon akizasyon Kèl a ete sèt akizasyon Akizasyon kòmkwa TT ap arsele li. Sa se premye pwen an. Tete li menm li di ke se paske gen yon dosye li touche e ke dosye sa a fè madanm nan mal, dosye ansyen senatè Kedlaire Augustin e se sa k fè lòbèy vin pete antre moun sa yo. Tete di li menm si madanm nan te konsidere l kòm enmi, ben I don't care paske li menm li te toujou prezève amitye l. e menm vle prezève amitye li avèk madam nan. Kounye a, ki sa ki di, gen yon bagay ki kapab deranje madan Tete. Sa k deranje madan Tete, se par le fèt ke Tete ap voye bèl ti mesaj dous bay Mickaël Durandus, fanm zile a. Kounye a la a. Lè tout moun okouran ke TT tap koze, se pa yon pwoblèm. Men kounya gon bagay pou konprann par le fait ke ou te gen yon amitye avèk TT, jounen jodi a la m pa kwè si gon bagay ki mal pase par le simple fait ke TT ta manyen yon moun ou epi pou bagay sa, zen sa se sou plas piblik. l ap detaye. M panse ke madam nan ki deklanche la premyè, eske l gen rezon ou pa? M pa si. Paske lè w zanmi ak yon moun, fòk ou eseye prezève amitye w. E ou konn sa k bèl la? J'ai jamais entendu, paske n a pral tande voice yo tou, voice madanm nan konn ap voye bay TT, j'ai jamais entendu à travers yon voice ke madanm sa a t ap di TT ke TT ap harcele li. Konprann byen wi! M ap tou fè kòmantè yo epi pou m kite nou avèk TT li menm k ap bay eksplikasyon ki petèt m pa konnen nan yon lojik de parad ou kwa, Men, sa pou n konprann. Gen non yon moun ki site nan koze sila, se Lin. Erezman, Lin eskive afè sila ki di ke l pa bezwen moun pran pou li. Men, Lin te gen ti pwoblèm ansanm avèk Tete. E sa k fè w wè Tete bat lestomak li pou l di, erezman, Lin pa antre nan koze sa. Sa se youn. Dezyèm bagay, Tete ap pran yon leson paske gen moun lòbyen avèk li. Ou pa kouri vann vant ou konsa. E se pa tout fanm w ap koze, ou di bèl ti pawòl. Ou ka petèt nan yon konvèsasyon telefonik, ou pale. Men mesaj voice, mesaj tèks, y ap toujou rete la paske pa bliye ou gen yon kote ou prale. Ou gen yon eskalye w ap moute pou w kapab atenn yon somè. Men kounya la a, mwen menm, paske pa bliye chak nèg gen Arab yo atè a, chak nèg gen zonbi yo, chak nèg gen moun yo. Sa m vin konprann nan dosye sa a, TT te ale twò lwen. E menm avèk Lynn pask ki a dè choz ki yo menm te repete, TT menm anvi poze tèt li kesyon poukisa. Gon bagay ki repete, TT a ezite. Konprann byen wi. TT a ezite. Antouka kounya la a m panse ke nou pral kite w tande TT paske se a tout dwa li pou l te reponn koze sila a. Ann tande l. E m gen plizyè eleman pou pwouve sa. Donk, bon m yon ti tan la sosyete pou m fè n tande sa yo paske m pap janm retounen sou dosye sa a ankò. E m ba l otorizasyon li menm pou l pibliye tout mesaj ke nou pataje Soti 26 me 2020 pou rive 31 desanm ki se dènye mesaj ke m pral fè n tande la ke n te pataje 31 desanm 2022 depi lè sa n pa janm ekri ankò e nou pral pa ekri se paske nou fin pale 31 desanm 2022 kote youn ap swete lòt bòn ane bon travay bon siksè epi li frape m ak Morvan le 5 janvye 2023 epi m tou fè silans. M fin reponn li nan yon kòmantè pou montre w se yon moun k ap chèche atansyon. Li tag mwen nan yon pòs 5 janvye 2023, mwen reponn anba menm pòs la, li fache li di o m pa t dwe reponn li piblik. Sa yo anpil. Tande byen wi, li tag mwen nan yon pòs an piblik 5 janvye 2023. Mwen reponn li an piblik anba menm pòs la e kòmantè a li la jiskaprezan, m te pataje l sou paj mwen. Li kounye a l kòmante li di o m son nèg ki emosyonèl si m ka vin reponn li an piblik alòske li tag mwen li menm an piblik. E m tèlman wè l eksite m tou pa kontinye. Depi lè sa n pa janm pale. E mwen gen enpresyon se paske dènye tan sa yo mwen toujou rele Alexander Galvez pou entèvyou nan emisyon an sa pa nikel. Paske son moun ki toujou ap chèche atansyon. Si w kwè m manti tande sa lasosyete. Ou konnen mwen m pa gen pwoblèm avèk ou nenpòt toutan m nan emisyon w se toujou yon plezi pou m patisipe nan emisyon w se toujou yon plezi si w bezwen enfòmasyon de la Repiblik Dominikèn konsènan Ayisyen k ap viv bò isi an se toujou yon plezi pou m ba ou l. Mwen ka wè fason ke mwen menm mwen kòmante fason ke mwen aji. E an Ayiti gen anpil bagay ki ap pase, se pa sèlman lè politisyen ki dwav chanje non, men se nou tout an Ayiti ki sipoze chanje. Ke se ke se jounalis tradisyonèl, ke se jounalis e e e nou menm sa yo ki sou Facebook lan, gen de seri de bagay ke nou dwe chanje lakay nou si nou vle peyi an vanse. kote nou ta vle l rive a vrè menm. Je n'ai aucun problème avec toi et TT ou konn sa trè byen. M toujou m se youn nan moun ki toujou ap ekri w ap rele w ap di w TT gen yon bagay ke w pibliye la m pa fin petèt ke ou pa oblije dakò avèk opinyon m nan mwen menm tou m pa oblije dakò avèk opinyon w lan men nou ka fè yon deba sou li kisa ke m ap di w TT antan ke yon journaliste ou pa sipoze yon moun Antan ke yon journaliste ou pa supoze yon moun ki ap chire pit ki ap cheche kont avek moun ok ou la pou bay nouvel ou la pou ok sa ka rive ou fè deba sou yon sitiyasyon sou yon bagay kap pase nan peyi ou je suis d'accord men TT an menm tan tou fok ou pa fèl yon fason tou san ke ou pa cheche konnen jis pou detwi yon moun. Tem di yon bagay ke TT. M pa gen pwoblèm ansanm avèk ou. M pa yon jounalis men pa bliye m toujou nan mikwo ou toujou vire mikwo bò mwen men de fason ke m ap di w wa eskize m je se k tu è malad se pa le moman men nan sans la mwen menm tou mwen bezwen mwen mwen konprann ou ou gen rezon w men gen anpil bagay ke fòk nou chanje se pa sèlman politisyen yo k sipoze chanje non men nou menm jounalis yo nou sipoze chanje nou menm. Ok. Bon m potko m wè twò prese m potko menm vle rive la. Ou konn poukisa map fè n tande sa yo? Paske nou pa gen anyen. Sa di on moun ke nap echanje depi 2020 e sa k fè m vin trè prudan e m dezole avèk anpil zanmi kap ekri m kap rele m ke m on ti kras retisan pou m reponn se paske map reflechi. Si Zilyèt ka fè m sa. M vin gen dout sou anpil lòt moun ke m kwaze sou wout mwen pandan 2 zan, pandan 1 an la, eske yo pa ka fè m sa yon bon maten, kòm si leve yon lè, epi pete yon skandal. E m son nèg Bondye renmen, m pral montre n sa tout alè. Sa vle di ke nou pa gen anyen ditou. Depi 2020 n toujou ap pale, e n pale de tou e de ryen. E sa pral chanje a pati de desanm 2021 apre piblikasyon m te fè sou senatè a. M pral fè n tande sa talè. Malgre tou, mwen rann mwen kont ke l fache on ne peut plus. M al eseye retounen vè li paske m santi ke m te fè l fache. Kounye a m di men non etc. Epi tout bagay vin kòrèk nou kontinye ap pale. Jiskaske dènye konvèzasyon nou date 31 desanm 2022 e m pral fè n tande l talè. M di, m tèlman sezi, m fristre, mwen panike paske m pa panike pou sa ki pibliye non, pou sa k ap di sou rezo yo. M ap di tèt mwen men èske se de mwen l ap pale? Paske Zilliet ke m konnen an, eske se de Theriel Thelus sa l ap pale? On nèg kòmsi ki pa bon menm, ki s on danje sosyal, etsetera, ki ap menase l. Mwen menm Theriel Thelus, si Zilliet ka sèlman prezante yon imaj, paske gen mwayen pou n detekte tout fo yo, Yon imaj, yon mesaj, yon videyo, yon tèks ke mwen menm ekri ke m menase l, m sispann pale nan mikwo. Pran sa fè tiktok ak li. Si Zilye t kapab vini sou Facebook jan l te fè l la, pou l prezante yon imaj, yon voice, yon videyo, yon mesaj ke mwen ekri kote mwen menase l, M sispann pale nan mikwo. Paske m pa gen tanperaman sa. Pou tout fanm ki konnen TT, m son nèg ki trè, ki trè jantiy. M sèl, m pale avèk moun yon ti kras a yon ton, se lè m ap diskite bagay politik. Paske m ap tande yon moun k ap pale de TT, m ap di tèt mwen, èske se de TT? Èske se, se se, se vrè TT ke lap pale de li la m pa konprann men moun ki dim gen kont avèl avan avan dosye senatè a e n pral gade map fè n tande avan dosye senatè a aprè dosye senatè a epi nap konprann sak peyi a e nap konprann kòman gon seri de moun ki frajil nan sosyete a paske sam vle n sonje nan tèt nou mwen menm pèsonèlman m pa gen anyen kont li m pa fèl anyen. Li di m atake l kibò? Si l te gen mesaj yo l t ap pibliye yo deja paske l trè emosyonèl nan sa l ap di yo. Li pa gen konsistans nan sa l ap di yo. Poukisa? Bon ok. Li pa lidè politik. Kòm m tande l gen li gen entansyon kandida. Li pa lidè politik. Poukisa m ta menase l? Bon mezanmi. Bon menm si. Bon menm si wi. Se file oubyen koze m t ap koze ak li l pa ta vle. Paske an reyalite, se pa sa k te janm pwen de deba nou non. Nou ka pale, n fè ti echanj. E m souvan di sa, m ap di sa pou tout moun k ap tande m. M gon egzanp vivan ki se Nerline Valcourt. Nerline se egalman zanmi Mike. Mwen byen a Nerline depi prèske oubyen pli doun kenzèn dane. Mande nerline si mwen menm tete on fwa nan vim nerline son bel fanm awe mesye valcour nerline son bel fanm mande nerline valcour eske mwen menm tete mko janm ekril yon parol deplase depi lem rekonet li sela diw ke si ou we gen on fi kem byen avel ta gon ti mo ou estime deplase t pale mbaw garanti se paskel banm okazyon pou sa. M pa janm nan manke moun dega ou byen fon seri de detay ke m pa sipoze. Nou se imen, il est imen de se tronpe. Sa ka rive ke n fè erè. Men, se pa paske yon nèg fon erè, pou yon fi tou demontre yon nivo kokorat depase. Paske gen bagay ou fè, li kòm si li grapyalize ou. Se yon bagay, se klè wi. Paske lòt fanm k ap gade, lòt jèn jan k ap gade, k ap di men non. Hein kon di Gaëlle di men qu'est-ce qu'on fait? Èske w konprann sa m di w? Sa vle di ke gen bagay ou fè ou estime ou di men èske se entèl ki fè sa? Paske a mon avi nou pa gen absoliman rien du tout. E m pral montre w sa. Men moun ki di m ap mwen asele l, mwen atake l, m panike l etc. Kote li? Kote l? Ah ok ok ok comment vas tu chérie m? Wi paske mwen wè. Non retande sa ankò. Tande wi. Paske dayè e sa m di w. Mwen ba l otorizasyon pibliye tout mesaj nou yo nèt, ni vokal ni sa n ekri. Dayè genyen menm pou blag li pap pibliye. Bon menm si m ta ba l yon mil dola ameriken, li pap pibliye gen mesaj ke nou pataje. M klè sou sa wi. Gen mesaj ke n pataje menm pou blag li pap pibliye yo. E pa fòseman mesaj lanmou non. Gen bagay ke nou pale e sa fè m etone. Paske nou pa gen kont. Se sa m bezwen konprann wi, se pa yon moun kòm si n gen kont, se yon moun ke n pale tout detay, pafwa de bagay ki otman politik. Ekoute, m sezi, jeneralman, se Zilyèt ki itilize plis mo afektif pou l pale avè m wi. Mon cheri, mon amour, etc. Se li menm ki souvan itilize plis mo afektif pou l pale avè m. Men m pa yon bosal. Gen jan w pale avè m gon jan pou m reponn. M pa yon bosal kanmenm. Kòmsi jan w vann mwen sou rezo yo se pa vre. TT pa konsa. TT pa konsa. Jan w ap vann mwen sou rezo sosyal yo pou di moun pa pase pre m son danje. Men se pa konsa e kèk mwa avan ke n te ye. Sa k pase la a? Si son moun ki fè w fè chimen sa a li fè w fon move wout. Non m jis pa konprann, si se yon moun, paske gen bagay ou fè nan lavi ou ka regrèt. E se yon moun m konnen trè byen, pa etonan aprè emisyon la ou tande l lopital wi. Nou l abitye fè sa, e pa mwen sèlman l fè sa non. Sè mwen t gen plis ken non, se pa m nan t fè eko men l fè sa deja. Li abitye fè sa l fè a deja avèk lòt moun. Dayè si Zilyèt ka sèlman di m poukisa le 13 septanm 2022 l fin fon piblisite epi 30 septanm li anonse sou paj li konpayi a fèmen alòske konpayi a la li egziste si l ka bay verite poukisa l pa fè pwomosyon pou konpayi sa ankò depi l sèlman depi l bay sa sèlman kòm verite m pran tout sa l di pou levanjil. He goute! Donk gen de bagay kòm son moun fè, ou di tèt ou men, èske se, èske se li? Paske m jis pa konprann. M di men èske se li? Èske se de mwen l ap pale? Paske li vann mwen kòm si yon nèg ki bosal, ki danjre, ki frajil, pou moun pa pase kote m, li menm konseye o jèn fiy pou pa pase kot mesye sa t rele Thierry Eltelus lan. M di m pa konprann. Ban m fè n tande ankò. Ok kòman va tu cherim wi paske mwen wè mou an nimewo sendomeng ou konnen moun bò isi yo kapab pirate kont tout bagay se sak fè m on ti jan pridan paske m wè on link youtube m di e non m pa pral monte sou kè sou pyès link paske terèl pa genyen nimewo sa ban m ok. Teriel comment vas tu chéri eske ou gen nimewo telefòn Morvan. Ekoute, menm nou prese, men m oblije fè n tande yo tanzantan, pou m oblije fè n tande tout bagay. Men kote l ta pral mande m nimewo Morvan, kidonk se te yon plan. E Morvan entèlijan. E pa se Morvan entèlijan non, li pat konnen. E Morvan, Morvan te ka pran, twa Morvan ap bat kòl la, li te ka pran men, sa k rive se ke, men kote l te mande m nimewo Morvan. E tande jan l te mande m ni an, paske bon m di nou yon ti bagay. Mesye nou se mwen mwen mwen map swiv de komantè nèg ki se ki se jèn jan nèg ki swadizan ki an fas TT kap komante ki pa m konprann bon yo ap komante yon bagay ke yo pa konprann yo pa konnen ki sa w ap komante a nan men tande byen tande byen kòmsi w ap komante yon bagay ke w pa menm konnen ni pye l ni tèt li. Ok on moun deside li fon bòz, bòz la mache, mèsi avèk mèsi a Annie Alerte, Annie Alerte! Mèsi a toi chère, felisitasyon, m di w sa deja, mèsi Annie e siksè kontini, anpil kouraj, enèji pozitiv. Paske n ap ba yo kout men y ap ba n kout pye, n ap ba yo repa y ap jete soupe n. Annie bay serye, m regrèt ke m pa ka woule mizik sa la, ekoute. Tande byen wi. Sa vle di ke men kote ke l pral mande m kontak Morvan. E tande kòman l mande m kontak la. Mesye nou se gason mesye. Sa di nou pa t janm gen kont. Mwen m sezi lè l ap pale de mwen nan nivo sa. M di men eske se de Theriel Thelus l ap pale. Paske nou pa janm kòmsi nan yon bagay deblozay pale anpil. Se pa paske gon relasyon santimantal antre nou non. Men nou jis pale konsa etc. E nan respè ke sa mande antre gi fò n klè sou sa. Pa gen anyen de santimantal vre. Sa ka rive ke n pale nou di de bagay nou fè echanj antre nou. E Bondye sove m wi. M pral montre n talè kòman Bondye sove m. An kote l te ye la? Theriel comment vas tu cheri eske ou gen niu telefòn Morvan m te gen nimewo yon zanmi m te voye pou mwen ki nan staff li m pa wè kote m pa konn ki kote m te save nimewo sa map chechel pa non l m paka jwenn li si w gen nimewo prive pa l san ke yo paske si se nan radyo a m pral rele m pap jwenn li vrè men si w gen whatsapp pa l sitepl voyel pou mwen wa dil sa mandel pèmisyon l dabò epi voyel pou mwen mon cheri. Cheri pa gen pwoblèm Wè m pa di w e se. Dezole ou Mikey, anpil cheri ap tonbe men fò tande bagay yo pase ou konprann ou manke ou manke flanke m deyò nan kay la sa vle di ke mwen m se sa m vle n konprann nou pat gen anyen ditou m jis pa konprann apre m fin lage dosye medsen ki vyole ayisyèn nan. Epi m santi done yo kòmanse chanje. Men sa kòmanse chanje m di w depi 5 janvye 2023. Alòske m pral fè n tande mesaj ke nou te pataje antre nou 31 desanm 2022. Sa di lè w pa konnen yon dosye epi w sèlman tande yon sèl bò epi w pote boure. W ap blaze tèt ou pi devan. Dayè sa w fè a ou pati a lide pou w detui m. Paske sa son m t ap pale avèk pdg Konlè ki di m sa. Men son verite. Se yon tantativ dasasina. Ou ale a lide pou asasine karaktè m. Men moun yo entelijan yo konprann. Ou pati ak lide pou detui m. Ou pati ak lide pou asasine karaktè m. Men moun yo entelijan yo konprann. Kelke ti detraktè etc. Ki pa m gen moun kap suiv yo men kap chèche boz. Kap eseye kreye. E dosye sa fè m dekouvri trèt. Gon ti forom ke n kreye t gen selman 7 moun ladanl gen 2 trèt nan mitan nou ladanl m sezi bagay sa wi. On ti forom nou kreye antre nou pou n diskite bay ti koze wi. Epi gon espyon nan mitan nou chak sa n pataje li pranl li voye bay on lot zanmi wi. Son peyi difisil, son peyi, son mond difisil tout bon. Hein bon m wè kote l ye la. Theriel, yè w pale de sa nan live ou an, ou di ke gen moun ki kòmanse ap fè pwopagann pou fanm, pou sesi. M santi w t ap pale avè m. Epoutan pa gen rapò avèk Martine nan sa cheri. Ou konnen mwen renmen avè w, m pa gen pwoblèm avè w. M gen anpil konfyans, m fè w anpil konfyans. Sa vle di m ka di w nenpòt sa ke, nenpòt deba ke m ka fè, ou se youn nan moun ke m ka rele. M pa pran l pèsonèl paske nou jis ap fè yon deba politik men chouchou ou gen fòs kote Theriel. Pa gen pwoblèm. Ou konnen sa fè. Non pa fè sa, pa fè sa. Poko prese. Paske jan w pati a bòt mwen sou rezo a la lide pou destabilize m, detui m. 1, Ou ale ak lide pou kraze fwaye m. Dayè w di sa, w bay yon pakèt manti ke moun ou site nan live ou yo atann ke sa ka rive gen swivi jidisyè ki fèt. Atann sa, se pa mwen e yo w atake yo paske w pa konn moun nan, w site non l nan live ou, ou ba l non w vle. Donk, atansyon. Sa fè 1. Ou pati ak lide pou detwi fwaye m. Tande byen wi. Dezyèmman, ou pati ak lide pou detwi. Karaktè m, pèsonalite m, onètete m, dignite m. Hein ou pati ak lide pou fè l. Ou pati ak lide pou detwi, pou wete, pou debranche m. Sa di tout moun ki otou de mwen kap sipòte mwen, pou yo debranche m, pou de kol, pou retire moun sa yo nèt bò kote m. Ou fè l. Twazyèmman ou pati ak lide pou kraze ti kozak tenten. Emisyon peyi a, emisyon mond lan. Paske dayè ou tèlman ap chèche vizibilite, m konstate ke tout moun enfliyansè ki pa ale an favè ou pibliye yo sou paj ou. Pa egzanp m wè w pibliye bagay Morvan di, m wè kòmantè James Pierre fè ou pibliye l, Rod Joseph ki di ke l pa p antre nan bagay fi ak gason m wè w pibliye l, m wè w pibliye kòmantè Daly Valet fè. Paske kòmsi ou te panse ke moun sa yo, yo t ap sèlman pran bagay tèt anba w epi yo fè zen avè l menm jan w ap fè l la. Kounya pouw ka chache sipò wal antre Lynn ladanl e Lynn voyew anlè lpa atrap ou tou eh Lynn ti koz ak Lynn pou ka chèche sipò wi lal chèche Lynn poul antrel nan dosyel m pa konn sa Lynn te pale ak li m panse Lynn pran legzanp tou wi li menm li pran leson pase depi nou wè moun nou kouri pote boure sou moun nap gentan konnen e mwen menm tou m pran leson Emma ki toujou ap palem li gen rezon li toujou ap dim a mwen ou toujou ap antre anba moun. Ou toujou ap antre anba moun. Ou wè Nerline Valcourt? Se petèt ra moun menm si w wè m al m pati. Bon menm si m ta sòti. Mesye, bon mesye Valcourt avèk anpil respè ke l gen pou mwen ke m gen pou li. Bon menm si m ta di l mesye Valcourt, mwen m a Nerline nou prale on kote. Mike, ni mesye Valcourt ni Mikey pap gen tèt fè mal. Ou konprann sa vle di? Sa vle di ke se pa paske w wè moun pote boure men Mikey toujou ap kouri dèyè m pou sa. Li di w depi w wè moun konn se moun ka zanmi w. E dosye sa fè m konprann ke jisteman e pa tout moun ou wè pou antre pote boure sou yo. Ou aktyèlman la m trè prudan e dezole m di sa deja pou anpil moun kap ekri m kap rele m ke m pa pran. E pa fòt mwen m ap reflechi. Aktyèlman la mwen nan yon peryòd de reevalyasyon. M ap reevalye kòm si kalite moun ki ka zanmi m yo. M ap gade bagay lan paske la m pat panse sa. Tande byen wi, sa vle di m pat panse sa. Paske m di si Zilyèt fè m kou sa, depi 2020 nou konekte nap pale de tou e de ryen. E m di w mwen menm mete l an defi. Gon seri de mesaj ke nou pataje pou l pibliye yo sou rezo sosyal yo. Mwen ba l feu vert sa a. Depi 26 me ou gen lè bliye mwen m sonje tout bagay. Youn pa efase. Nou kòmanse pale 26 me 2020. M gen tout nan achiv mwen. M ba w feu vert pou w pataje tout sou rezo sosyal yo si w serye. Si w pa fè l ou sou blòf. Nou klè sou sa. Ok. Bon bon an ale kote n ye la. Kwè m pa di w e Theriel, Theriel, yè w pale de sa nan live ou an, ou di ke gen moun ki kòmanse ap fè pwopagann pou fanm, pou sesi, m santi w t ap pale avè m e poutan pa gen rapò avèk Martine nan sa cheri. Ou konnen mwen m avè w m pa gen pwoblèm avè w, m gen anpil konfyans, m fè w anpil konfyans, sa vle di m ka di w nenpòt sa ke, nenpòt deba ke m ka fè, m ka, ou se youn nan moun ke m ka rele. M pa pran l pèsonèl paske nou jis ape fè yon deba politik. Men chouchou ou gen fòs kote Teriel. Pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm. Pa mouye cheri. Tande. Se kouzen m. Tande. Pa gen yon mesaj ke l pale avè m se pa an cheri, doudou, amou ke n pale. Tande byen wi la sosyete. Men moun ki di ke m ap asele l, m ap ba l pansyon, m ap. Mwen menm TT. Kounye a pou m ta ap fè moun menas pou ki sa? Sou ki baz? M sezi Non m sezi wi Non m sezi paske sou poukisa menm menas poukisa Nou pa ka fè sa a la sosyete ou pa kòm si se sa ki pral baw popilarite ou pa ka itilize non moun ke w te byen avè l pou w ka kreye bagay politik ou pou w ap chèche sansasyon a atansyon popilarite non sa pa t mennen nil pa. Nou pa ka fè sa. Ah mezanmi. Julency Durand di se kouzen m. Se bon kouzen m se pa yon kouzen Ariel. Ou konnen sa fè pa m ou ye cheri. Se kouzen m. Julency. Pa gen pwoblèm. Sa e lè kouzen l te mouri. Nou sonje yon jèn ki te mouri te nan staj ke l t ale o nivo Senmak etc. Nan fak ki te nan medsen. Se te kouzen l ke n t ap pale. Kounya, bon m di w, kounya m fèn tande tout bagay sa yo, bon m al retounen kounya pou m di nou, ki sa k pral chanje tout kout cheri sa yo, ki pral rekòmanse wi aprè, men ki sa t pral chanje yo? Se a pati de yon dosye ke m te pibliye, ke m pa t menm konnen, m pa t konnen sa, e pi m jis pibliye yon ti videyo, ka yon senatè nan Nòdwès, Ki ap byen mennen. M pat menm konnen si l te zanmi senatè a. Epi yon ti tan apre. Li ekri mwen pou l di m Tete m bezwen w. Dayè li di ke m dwe ap rele l inè di maten, dezè m pa rete l dòmi. Achi fo, negatif, ke l pibliye yo. M ba l otorizasyon pibliye yo. Dayè, m al tcheke sou telefòn mwen, m wè gen yon sèl mesaj ke n pale l te ka nan, m wè gen yon mesaj ke n te pale l te ka nan minui, paske m konn fè Uber. Sa di lè sa a m nan lari m ap travay. Epi m wè se li menm ki te voye yon bagay mwen, epi m reponn li jiskaske m di nan mesaj lan, O lè sa a ou poko dòmi? Li di non m pa dòmi bonè bagay sa yo, ou konnen m yon ti kras, m fè m gen depresyon, bagay sesi sela. Tande byen wi! Men mwen menm panse se zanmi m. Mesye m pap pran nan kou sa ankò. M pap pran nan kou sa ankò. Ebyen la sosyete, se apre dosye ti video m pibliye a, sa pase egzatteman 20 desanbre 2021. epi diskisyon kòmanse ke li egzije m, li mande m pou m efase li paske sa m ap fè a pa bon, m ap detui moun k ap travay etsetera. Alòske nan sa l ap di yo gen kontradiksyon paske dan zon premye tan li di l pa konn senatè a men sa m fè a pa bon etsetera. Kounye a pi devan li pral di m wi senatè a e zanmi l li bi avè l kèk tan. Bon kounye a nan lavi li vinag dosye senatè podyab mwen li di ke m pibliye foto senatè kibò? Fè screenshot yo avèk tout repons ke m te pataje. Avèk tout voice ke m te voye ba li ke l ap ban m presyon. Moun nan fin lage tèt li non zen, kounye a l ap entimide m pou m ka pa pale sou sa. Roody Bouka, m p ap sere anyen paske m p ap retounen sou sijè sa ankò. Sèl mwayen pou m ta tounen sou li devan tribinal. Paske gen moun li akize t ka rele l nan tribinal. M pap janm retounen sou li. Sa di apre jodi a map fin pale sou dosye sa. Men m vle nou kòmsi m vle montre n vrè vizaj yon seri de moun sou rezo sosyal yo. Sa sèlman. Fòk m di w TT men sa ki pase. Atansyon wi. Paske kisa? Senatè a son moun ke m konnen trè byen. E sa k fè wè mwen menm, m renmen politik anpil. Men politik an Ayiti, sa pa enterese m vrèman. Paske m ap swiv de seri de bagay la spesyalman avèk Kedlè Ogisten. M konn Kedlè trè byen, TT. Mwen menm, si Kedlè t ap fè yon bagay ki mal, pa t ap oze poste anyen Kedlè sou paj mwen. Men po, de fwa ke m ap, m ap aprann de bagay de Kedlè, kòmsi sa yon ti jan deranje m, Mwen di kèt. Toutan m ap di kèt lè wetire kò w nan politik. Ou tande? Sa vle di ke ou wè sa k pase la. Dayè sa l al fè a paske m sezi tande l k ap di o sesi m son mesye marye li di dayè pa t janm gen obsèvasyon sa yo. Men tan sanble Kedlè pa marye l menm. E Kedlè genlè pa marye? M pa konnen men Kedlè genlè pa marye. M pa konn bagay nèg yo. Misye genlè pa marye non. Madan Kedlè p ap tande koze sa yo kounye a. M pa konnen. Ou konprann sa m di w, se yon peyi difisil, trè difisil. E ou konprann sa m di w, bon gen lè dezole, e ba yo e zanmou nan te fè zen. Fòk peyi a konn bagay yo. Alòs ke lojikman, lè gen jistis k ap fèt, paske dosye gen lè a li ankò pandan. Sa di, manzè ka nan rakonte tou, paske li se bon zanmi l, et cetera, l ap defann. Paske se kedlè sa nèg yo te antanke senatè ke nèg yo imilye la sou dèlma a avèk yon machin ke yo di te gen plizyè alèt kidnaping sou li epa manba yo te nan tout rezo tout moun te wè imaj yo nèg senatè a se bondye t sove li e paske yo manke fè tèt li atè a la sou sou nou sonje bagay sa skandal deblozay paske yo di machin senatè a te gen alèt bagay sou li kidnaping de epa mwen ou konprann sa m di w son peyi difisil men bagay sa yon bagay m di w ki pase epi Sa lap di la bagay ki pase depi desanm 2021 Eske ou konprann sa m di w? Se yon peyi difisil. E mwen menm mwen gen yon afè m, mwen gen yon platfòm sou rezo a. So gen de seri bagay m pa pral foure kò m ladan yo twò fon. Men si m konnen w, si m konnen w m di w tete men sa ki pase. Atansyon, paske kisa? Senatè a son moun ke m konnen trè byen. E sa k fè wè mwen menm, m renmen politik anpil. Men politik an Ayiti, sa pa enterese m vrèman. Paske m ap swiv de seri de bagay la spesyalman avèk Kedlè Ogisten. M konn Kedlè trè byen, TT. Mwen menm, si Kedlè t ap fè yon bagay ki mal, pa t ap oze poste anyen Kedlè sou. Alòske nan live la li di ke Senatè a fè kontak avè l aprè l te fin patisipe nan yon emisyon m. Aloske l konn senatè a trè byen. E kòmsi yo leve ansanm. Se yon peyi difisil. Paj mwen. Men defwa ke map map aprann de bagay de Kedlaire, kòmsi sa yon ti jan deranje m. Mwen di kèt. Toutan map di Kedlaire, retire kò w nan politik. Retire kwa nan politik paske lè map gade gen de seri de moun kap takle mesye a gen de seri de voice map tande lap fèm tandel li di non Mika m pa vle lage yo paske sim lage yo map gen pwoblèm m prefere fè silans pou Bondye fè wout pou mwen yon moun konsa pou kanpe wap gade de seri de moun kap kap kraze mesye a politikman sim byen avè w Theriel fòm ka di w sa. Ou konprann sa m di w lan? Gen de seri de bagay kòmsi. Antouka, m kite li menm pou l fè pou l fè wout pou afè li, m pa twò rantre nan sa men politik ann Ayiti m p ap ba w manti se Antouka, m pa gen pwoblèm avèk ou men m te jis pa apresye sa w sa w te di m nan fason ke w te pale an se menm jan m gen dwa panse yon bagay ou rele m Dimika. Son post lan pa bon non. M pa renmen jan w fè l lan non map di poukisa w di l te TT epi sa fini m chanje sa oubyen m korije l oubyen m retire l paske w gendwa wè on fason ke mwen menm mwen pa wè m pa oblije konn tout bagay. Sa gen pwoblèm? Fèm pou sa. Dayè se lè sa m pral konnen Kedlè te zan. Ok men voice mwen tap mande voice mwen men sa m te reponn ni lè sa. An li pat gen tout bagay tè baay sa yo non chèlbè sa yo non. Epi ou te oblije pa pale avèm pou sa? Dayè se lè sa m pral konnen Kedlè te zanmou, te kòkòday ou m pat janm konn bagay sa non. Ou pat konnen? M pat janm konn bagay sa wè erezman m te fè ti pòs la l te enteresan m ta pral dekouvri yon lòt fasèt de Mickaël Durandis. Yè m pat konnen non. Wè lavi hein. Wè lavi. M pat konnen. E ta kwen a mi. Ta kwen a mi. Ok, e tu se ke je t'apresi enormeman. A tou ka porte twa byen, fè di byen, bòn journe, pran swen de twa ok. Tete, ou konnen mwen, m pa gen pwoblèm avèk ou nenpòt, toutan m nan emisyon w, se toujou yon plezi pou m patisipe nan emisyon w, se toujou yon plezi si w bezwen enfòmasyon de la Repiblik Dominikèn konsènan Ayisyen k ap viv bò isi an, se toujou yon plezi pou m ba ou l. Bon ka wè fason ke mwen menm mwen kòmante fason ke mwen aji. E an Ayiti gen anpil bagay ki ap pase se pa sèlman lè politisyen ki dwav chanje non men se nou tout an Ayiti ki sipoze chanje ke se ke se jounalis tradisyonèl ke se jounalis. Kisa nou kapab tire kòm leson nan sa? 2 moun ki zanmi sa kapab rive gen youn ki renmen lòt Lòt la poko vle lache kò l, l ap fè retisans toujou. Epi, gen yon moun yo pa t dwe kritike, youn nan yo pa t dwe kritike, li kritike l. Sa w tande a la a, bagay la vire mal. Men sa m kapab desle ofinal dan sèt afè, sèke TT te toujou renmen fanm nan. TT te toujou renmen fanm zile a. TT te yon ti jan peze twòp sou akseleratè lan. Paske gen nivo w ye. Gen fi, ou just byen avèk yo. Nan zanmitay la, li kapab ofri ou tout yon seri de bagay. E sa pa tap janm fè de Tete yon bon jènjan si l te gen yon relasyon entim avèk fi a pou l te di sa tou. M apresye entèvansyon l lan, men sof ke fwa sa Tete ou pral aranje w paske ou manke djentlemen.